Jodi a la nou pral palew de peyi dayiti kòm dabitid e nou pral fè yon kout je sou Muscadin li menm ki fè yon gwo kout das li pran yon gwo zotobre de Izo nan kout file li epi nou pral pale w osi de peyi a ki pral antre an resesyon Selon sa Ariel di, deja nou gen yon defisit bidjetè katastwofik, epi Ariel li menm li fè konnen ke peyi a pral antre nan katriyèm ane de resesyon ekonomik, e li fè konnen ke pral genyen de tan trè difisil nan peyi a. Deja nou konnen ke ameriken an deja nan 150 goud, menm ofisyèlman la bank de la repiblik dayiti anonse yon to de 125 goud, semèn pase a li te a 114 goud, 115 goud, d'un kou li monte a 125 goud le to ofisyèl. Sa vle di ke se yon mache paralèl donk ameriken an deja monte a 150 goud. Donk yon moun ki gen mil goud nan men w, e lontan mil goud te ka bay yon fanmi manje, men kounye a la, se apèn si l ka achte yon ti mamit diri. Donk, peyi a pral, non sèlman li antre nan resesyon, bagay yo pral pi rèd nan peyi a, men nou pral, nou kapab di disi nan si mwa, nan mwa desanm, kòm nou te deja fè yon emisyon deja, donk gen anpil moun ki pral tonbe mouri de fen, de grangou nan peyi Dayiti vi ke yo pap gen ase lajan pou yo manje. Yon pa egzanp, yon moun ki te konn ap lwe kay, menm si w tande yon gwo chif ki di 15 mil, 20 mil, lè w mete l an dola ameriken, vrèman sa pa siyifi anyen paske goud ayisyen an li pèdi plis de 50 pousan Donk, n ap pouswiv avèk enfòmasyon yo. Premye enfòmasyon ke nou pral ba ou se sitou Mesye Muscadin li menm ki te tann yon pyèj pou le nome Clou Béton. Se konsa yo rele misye. Misye Muscadin te gentan gen enfòmasyon poul kapab li konnen ke misye pral nan zòn fèt pò salu ebyen li gentan al tann Nasty nan wout la li pran 2 polisye epi yo fè tout moun desann nan machin nan epi lè sa kounya la yo kenbe misye epi mpa bezwen diw rès la kisa yo fè avèk misye an nou tande Muscadin li menm kap pale avèk moun yo poul di sal te fè misye. Nou konnen gen yon operasyon ke ou menm avèk lapolis te mennen maten an, gen yon bandi ki tonbe. Kòman sa ye menm? Depi yè swa nou te enfòme ke tip sa, Junior Cyril, fè tikè pou l rantre Jeremi an pasan pa Pon Sali pou l ale nan vil Pon Sali. Nou te enfòme depi maten, nou leve, nou benyen, nou fè filatu, nou enfòme ke machin nan Ti Gwav, nou pran Gwav, epi finalman nou al jwenn misye di kote de Fondènèg. Jan nou konn di nou dò, misye se Junior Cyril alyas. Moun pa m yo, zanmi m yo, gen pyès ke m ap kontakte avèk yo, e ke m ap enfòme yo ke diskou sa gen pou l pase. Ok, men nou konnen e dabitid ou toujou mennen operasyon yo ansanm avèk lapolis, men èske se ou menm sèl ki te nan operasyon sa? Negatif, lapolis pa t la. Sof ke m te gen 2 polisye m te pran konyen nèg, jis ki te kanpe nan mitan lari a, pou te pran machin nan, pou te kanpe machin nan pou mwen. Donk, a la minit ke. Machin nan vin kanpe, epi tout moun wè se yon polisye ki kanpe l. Mwen idantifye m bay chofè a, mwen òdone tout moun nan machin nan desann. Donk polisye yo pa ni koupab ni responsab, otomatikman polisye yo fin kanpe machin nan, mwen voye yo ale. Mwen mande yo pou yo kite espas la. Operasyon sa a se sèlman Junior ki viktim ladan l? Pake a. Pake de Miragwàn. Jèf Piti Piti a. Ok. Operasyon Pake Miragwàn. Pake Miragwàn. Donk lapolis pa renyen. Lapolis fè tout sa ki la e pou l te mache dèyè moun yo. Sa senpleman. Li pa renyen. Donk si gon bagay ki fèt, nap renmen. Ki mesaj w ap voye bay manti yo? E ni plan ap renon simitè pou yo. Ni plan ap renon simitè pou yo. Yo pa ka travèse nan ni plan. Ni pou y al Jeremi, ni pou y al Okay, ni pou y al Okoto. Ke yo rete nan blòk kote yo ye a. Annatandan ke sa k pou rive yo a rive yo. Bon, lòt nouvèl ke nou pral pale w ankò se sitou divizyon ki genyen antre nan sdp. Nan sdp, nou konnen sektè demokratik la yo pran pouvwa a avèk Ariel, men tou senpleman se yo kap dirije peyi a depi ke li konn ap fè de manifestasyon Yo kapab voye Jovenel Moïse ale, prezidan ki lejitim ki te nan peyi a, yo pa t vle l fini manda l, donk yo te sèmante 7 fwa, 77 fwa ke fò Jovenel ale, donk yo fè ansòt ke si Jovenel pa t vle ale, ebyen yo tiye Jovenel le 7 fevriye, le 7 jiyè 2021. Donk kounye a la, Mesye yo gen pouvwa nan men yo, men sepandan pouvwa yo pa ka reyalize absoliman ryen nan peyi a. De tèl sòt ke kounye a la a, nou remake ke kounye a la a, peyi a li anbraze avèk dè gang, e gang ap dirije peyi a, lapolis ap fè dè ti kou, men ki trè trè trè mens, paske sa pa anpeche ke 400 mawozo e yo anpare yo kanmè an 2 zòn, Kwadèboukè, Taba epi Laplèn, epi Izo li menm nan zòn Matisan, Ti Lapli nan bò yon lòt bò kote ankò, enben nou konnen ke peyi Pòtoprens antoure de gang tout kote, nan Bèlè, sou Bèlè, tout kote gen gang. Donk mesye pèp la li menm Nan pawòl sa li te 29 jiyè ki sot pase a la, li te nan yon vizit o Kanada, li fè yon ti pale sou sou sitiyasyon peyi Dayiti a, li fè konnen ke Ayiti tonbe nan yon gouf de dezespwa. Se sa li di yon sèl bagay li kapab fè pou Ayiti, se lapriyè ke li fè. Donk ke pèp la priye pou Ayiti e siman ke Bondye la di yon mo pou yo menm. Donk an se ki konsèn André Michel, Marjorie Michel, Nenel Cassy, lè tenor nou kapab di de sdp, Sektè Demokratik e Popilè, enben moun sa yo kounye a yo divize. Nenel Cassy, dan zun premye tan, li te ba yon konferans de près semen ki sot pase a la, li anonse ke l retire l nan akò 11 septanm nan, sa tout moun konnen. Men, il y a 3 ou 4 jou de sla, li te bay yon entèvyou sou Radio Caraïbe, li tap pale de pozisyon li, tandis ke Marjorie Michel li menm de lòt kote, li menm li fè konnen ke yo menm yo kanpe avèk Ariel, epi André Michel li menm fè konnen ke li espere ke Nenel Cassy ap retounen sou pozisyon l. Men sepandan li fè konnen ke Li bay gouvènman Ariel la 100 jou, yon fason ipokrit pou di ke li toujou avè l, si pa egzanp ensekirite a pa kanpe, enben yo menm tou y ap retire kò yo, yo pral antre nan lopozisyon. Donk nou konnen ke mesye yo ap byen manje kounye a la, gato a separe antre yo menm, sof ke kounye a la gen yon seri de manb ki fè pati de sdp, ki bezwen manje nan gato pa yo a, yo pa jwenn manje, donk nèg yo kòmanse ap leve koken, donk André Michel se yon nèg kounye a la, youn nan nèg ki nan pouvwa a, ki pa kab menm mete pye l nan yon manifestasyon ankò, petèt li ka fè de ti konferans, men avèk de gad de sekirite, paske anpil moun ap vize misye. Donk, nou kapab di dan lè pwochen jou kap vini la, nou wè ke bandi, petèt Donk, nou pa kab di ke misye manti, li pa manti. Paske gen entèvyou ki ta bay ki montre vrèman ke misye se youn avèk nèg li yo, se yo menm ki ta mennen nan zòn nan pou yo kapab tiye senatè la. Men, tou kont fè, petèt ke senatè a li mouri, se petèt osi se lòt moun ki voye tiye l. epi nèg yo egzekite se konsa bagay yo fèt donk nou pap espekile paske nou pa gen tout enfòmasyon an nan men nou e la jistis poko di anyen sou sa donk nou oblije reste la men nap fè de rezònman poun montre moun ke mesye gang yo kap mache tiye moun sitou lòt pèsonalite ki nan sen gouvèneman konsa nèg yo pap pran chans kanmenm e pou yo ta al tiye moun nan bride l e fè yon seri de bagay konsa paske yo konnen ke y ap gen de repèkisyon dèyè do yo kanmenm donk se pou nou montre w ke nèg yo vrèman e vrèman moun k ap mennen fisèl la se pa ti bandi yo oubyen izo oubyen ti lapli oubyen ot ankò men se yon seri de gwo zotobre swa nan gouvènman an oubyen nan lopozisyon oubyen k ap fè de règleman de kont youn ak lòt. E a lavni, tande byen sa m di w la, petèt byen pral gen lòt règleman de kont de se jan k pral fèt e anpil lòt pèsonalite, menm jan yo tiye Jovenel Moïse la kòm prezidan Dayiti, gen anpil moun. ki nan pouvwa a swa mentnan oubyen ki te nan pouvwa a e ki pral pèdi lavi yo de la menm fason paske asasina la pral kontinye e asasina la pral sible avèk yon seri de gwo tèt nan peyi a. Donk ann tande tou a tou yon ti rapèl de kisa ki te mennen divizyon depi 4 mwa e kisa ki te kòmanse fè ti dife vole nan opozisyon an. N ap tande Majori Michèl, n ap tande Nenel Cassy nan kèlke mo e aprè n ap retounen. Aktyèlman la gen bann ki konn sòti pou manifestasyon. Yo te si ou bay bann sa 15 mil goud Majori ba l 50 mil goud pou l pa sòti. Kale jel. Majority bann nan met mouda l on kote. Wi, pa met bouda w on kote paske w pa p sòti. Pa dwe gen mobilizasyon. Kale jel. Pa dwe gen mobilizasyon. E pa chanjman sistèm nou t ap pwone? Egzakteman, se sa k chanjman sistèm nan. Chanjman, chanjman sistèm nan se te pou Marjorie, se te pou Rosemila avèk André Michel. Mwen menm ban m di w Mèt Morin, jodi a lè m ap byen konprann Majori gen nenpòt 200 manda l pral voye. Ok. Paske fò l voye pou mwen, fò l voye pou lòt moun, paske tout moun Majori pral voye manda pou li. Paske jodi a l a pa bliye se sè Majori ki sekretè deta. Alfabetizasyon. Kale je n. Fòl vrèman daba nou tout finalman nou tout se viktim. Se menm nou menm ki te konn ap goumen a simo ak la. Se menm nou menm tou ki pral prè pou nou goumen a Marjorie. Marjorie fon fon òganizasyon ki rele fanm angaje. Òganizasyon sa a tout fanm te. S'il vous faut plus de 30 minutes pour lire ce livre, alors ça ne vaut même pas la peine de commencer. Aujourd'hui, Non, na- la nap pale de bilan, se pa solisyon non, nap pale de bilan. Non, non, nap pale de bilan. M pa pral kritike, m pa pral kritike yon moun. Pa mande m pran pozisyon. Non, nap pale de structure, nap pale de gwoup ki andedan akò 11 septanm nan, kap dirije peyi a pandan 1 an. Donk nou ta ap chèche bilan yo. Apa depolitizasyon pnh lan pou kounya mwen map chèche sa ki aksyon yo poze anplis. Ou konn ki sa l ye? Ou konn ki sa l ye? Li siyen akò 11 septanm lan pou sa yo, pou moun pou kapab genyen mete de, de, de paske nou pa ka al mande pwosè petwo karibe pou n konnen la a nou tranzisyon, nou, nou nan tranzisyon la a pandan ke tout enstitisyon yo te kraze, se sena ki pou chwa, se le sena ki pou chwazi jij, ou konnen le sena se le parlement fonctionne en assemblée. John 2 frè m, se pa mwen menm ki pral aprann ou sa, m konnen w konnen l. Enstitisyon se moun k ap dirije yo. Enstitisyon yo tout, enstitisyon demokratik yo tout kraze, phtk kraze tout. Kounye a, nan tranzisyon, fòk ou kapab mete mekanism an plas pou kapab. Phtk kòmanse, Ariel fini l. Se mekanism pou nou tout chita, tèt frèt, Pa genyen fason pa genyen parlement la justice pa la justice nan problème e e e ou gon executif ki ki vini ak yon grenn tèt paske yo asasine yon moun Kendal te fini l pat vle ale yo asasine l pa gen anyen ki vin prevwa pou pou aranje pandan se tan ou pral dim pandan la justice e e e bankal la phtk fè tout lòbèy li anndan l pandan ekonomi an tèt anba Non men phtk kisak fè tout fèt sa l konnen k ladan kisak l fèt kounye a pandan pral di 1 an pou remanbre ekonomi an. Banm di w, banm di w, mwen menm, mwen rive yon moman, m ap fè dènye tan m nan politik, mwen vle di sa, zafè nan peyi Dayiti, trennen peyi a rive la sou baz mansonj, sou baz dipe popilasyon an, pa, ann pa rive la, Ayiti pa fabrike chita, Ayiti pa fabrike cha. Phtk pou yo achte yo pou yo rezoud pwoblèm nan, yon pwoblèm ke lè dizan di phtk kreye. Nou pa kab fè pèp la sa. Se mande moun yo chita ansanm pou nou mete ti sa n ka mete a, se sèvis sa nou ka rann peyi a. Men ki lè n rann nou kont chita ansanm nan enpòtan, se sa m bezwen konnen. Ki lè n rann nou kont sa a? Lakou dapèl, se lè y ap syeje, se kolejyal yo syeje. Ki jij ki ap travay sou dosye Petro Caribe a, piske nou konnen se sèlman jij Wesner Voltaire ki gon biwo anba, pa gen okenn jij k ap syeje. Ki jij k ap travay sou dosye a, piske n konnen lakou dapèl, se kolejyal yo syeje. E ki lè apèl sa fèt tou? Se menm jan an nan kou de kasasyon se 2 jij sèlman ki legalman ki rete. Men pa gen lajistis. Men pèmèt mwen pèmèt 2 jij sèlman ki legalman. Pèmèt mwen li di pa antre nan sa a paske mwen se jiris. Mwen fè 5 an nan fakilte de e 4 an nan fakilte de dwa de Pòtoprens. M fè 4 an. Men anndan dosye sa yo m pa ka di m pa janm pale sou sa m pa konnen, m pa janm antre nan fon sa m pa konnen. Kite. yon avoka pale w de li mwen menm se konsa sa fèm fè mwen m konnen enstitisyon yo disfonksyonèl nou konnen l menm jan w fè konsta a konnen l mwen m ajoute pou Gouvènman an Jean Ernest Muscadin te arete w epi libere w menm jou a se te 21 janvye 2021 nan moman ou t al reklame liberasyon 12 militan opozisyon an lapolis te apreyande abò yon otobis ki te vin patisipe nan yon manifestasyon Miragwàn genyen enfòmasyon ki fè kwè ke ou te mande pouvwa a pou revoke Komisè Muscadin. E se ta youn pami plizyè lòt rezon ki ta fè jodi a ou pran distans avèk ekip Ariel Henry a. Jistan w, chak jou gon bagay, chak tanzantan gon lòt bagay. Alò ke se akò a m redi ki pa respekte, poukisa yo pa aplike akò a? Dyesèl. Ann di si akò a t ap aplike nòmalman, tout bagay ap mache, epi yo wè epi yo wè yon bon maten, yo wè yon bon maten epi Senatè Cassy deside kite, y ap di o, bon akò a ap aplike, tout bagay ap mache epi Senatè a kite, se pou enterè pèsonèl li? Men akò a pa aplike, kloz yo pa aplike, bon m kite l kounye a y ap chèche yon pil bagay pou yo di men pou ki sa m kite. Donk Nenel Cassy pa janm pa t janm mande pou revoke Muscadin? Rele Muscadin kounye a, dayè Muscadin pa t arete m. jan w di l la. Li pa ta rete Se w. Jovenel, se devan Muscadin fè apèl la, li rele minis jistis la, MJ, se sa m te tande l te di. Li di MJ, m ap ba w, m ap ba w rapò a byen, tande, ban m yon chans pou w tande m e pou w ka pale pou mwen. Paske ase souvan nou pa tande m, nou pale pou mwen. E m ap mande yon bagay tou Dyesèl, chak fwa w ap fè yon bagay sòti sou mwen, Kòm lap konsène m, swa w ban m dwa de reyaksyon oubyen w rele m Depi pou w mande mande m li, m ap ba ou li. Men pa atann tou ke m pral tann ou sòti yon nòt ofisyèl sou tout sa w ap regle anndan peyi a, Nenel Cassy. Dakò? Mwen menm enfòmasyon ke m gen kòm jounalis, m ap toujou pataje yo. Si m fè difamasyon sou ou, w a tradui m devan lajistis. Dakò? San pwoblèm, san pwoblèm. Men m pap janm, m pa atann ke m ap tann ou sòti yon nòt pou m di sa Nenel Cassy ap fè nan peyi a. Ban m reponn pou ou. Ban m reponn pou ou. Jou Muscadin arete m nan, Muscadin fè yon apèl telefonik. Li te vin jwenn mwen nan biwo direktè depatmantal polis la. Li di m, O senatè, apa w la toujou? M voye mesaj pou ou pou deplase wi. M voye 3 avoka. M voye 3 avoka mesaj pou deplase. Li voye pou m deplase mwen menm. Li di konsa, E moun, Senatè Foukan di m, a, ou nan, son nèg ki elegan nan palman, li toujou konn pale avè w, se moun Senatè Foukan li ye, a, m pa t ap janm vin arete w, men, se Pòtoprens ki di m fòk m arete w. Epi, lè l vini m di misye, sa k genyen? Misye di m konsa, a, se Prezidan k di m arete w. M di, Jovenel ki di w arete m? Li di, wi. Kounye a, l fè yon premye apèl. Li rele MJ, se sa m te tande l di. Li di MJ, MJ, apèl la pa pase. Miskaden di, a, monchè, kòm mwen pa jwenn MJ, senatè, ou mèt ale. Men kòm m pa lach. La, se, se Miskaden k ap pale avè w? Wi, m pa lach. Kounye a, lè Miskaden di m sa, m di, a, se pri, se, se lòt militan yo m vin chèche, m p ap deplase san militan yo. Epi l pran telefòn nan ankò, l repale ankò. epi l di MJ epi l jwenn MJ li di MJ se fèt e arete metrize epi l ok kounye a m di kounye a l pase e direktè lapolis direktè depatmantal la li di arete senatè a kounye a m di non direktè tann mwen poukisa ap arete men ki moun ki bay lòd la e Muscadin di se prezidan sou lòd prezidan de la repiblik la André te prezan nan espas sa lè sa. Pandan li t ap pale w de Ti Makak, Ti Makak te fè yon entèvyou sur la mort de Yvon Bustrèt, ansyen senatè nan Sid peyi a, ke yo te brile epi tire, brile, asasine bètman, men Ti Lapli li menm li t ap defann li pou l fè konnen ke se pa li menm ki te vrèman tiye senatè la, Byenke misye te antre nan anpil kontradiksyon nan sa ke l t ap di yo, pawòl yo pa t dwat, men n ap tande vrèman kijan l t ap defann li avèk jounalis la ki te gen anpil enfòmasyon de misye. An nou tande l. E lanmò ansyen senatè a ki se Yvon Busseret ansanm avèk lòt zanmi ki te akonpanye l la, enfòmasyon ki te rive jwenn nou ta fè kwè se ti makak ansanm ak nèg li yo ki tiye l, Kidonk nou gen Ti Makak ansanm avè nou la. Ti Makak, n ap fè yon ti pale sou lanmò sa a kote enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè ke Ti Makak ou sòti anlè fè sa a, ou rive jous Laboul 12, tou prè ponp gazolin nan e anfas lopital Dach la. Ti Makak, depi 5 è, enfòmasyon ki vin jwenn mwen ke anlè a te vrèman enpratikab e gen videyo ki vin jwenn mwen, mwen wè anpil. pil detonasyon m tande anpil detonasyon ti makak fon ti pale nou sou sòti sa ke ou menm ou te fè yè nan laboul 12. Pou n kòmanse nap salye tout moun nap salye peyi a e m pa kwè m ta ka gen yon rapò pou m di m pral tiye senatè map boule map boule machin a tout moun e nèg sa yo pran aprann ke nou nan zòn pi ba lakay mwen twouve m pa konn si son yon moun, e m te gen kèlke nèg ki t ap vin jwenn mwen, men nèg yo menm yo pa yo pa konnen ni ki machin k ap vin jwenn yo, e sètman machin nan li menm ap tou ap vini, nèg yo simen bal sou machin nan. Nou menm ki sa k pase? E nou te pa anba nan grenye, nou te fon nou te fon nou te anba grenye. Epi pandan n te poze nou epi n tande rafal bal yo. Se son eta de nèg ke Toto pran. Son eta de nèg ki soti, ki pa menm konn zòn nan menm. Misye vin nan zòn nan anèy. Li fè nèg yo vin nan zòn nan yon eta de nèg tande, swa nèg kafou vin nan zòn nan pou vin entimide moun. Bon, M pa wè ki rapò m te ka genyen a senatè pou mwen mwen menm pral tiye moun e boule machin moun epi boule a tout moun. M pa gen rapò sa a kèlkeswa moun li te ye a. Sètman m di l deja tout moun tande l e tout moun konprann. E sa k pa konprann yo tou se yo konnen y ap fè afè pa yo. Paske w konn peyi a se yon peyi politik li ye. E rezon pa jwenn rezon. Moun ki gen rezon l p ap janm jwenn rezon. Sa vle di nèg sa yo menm yo la pou entimide tout moun. M se pou yon eta de nèg ke n pa menm konnen, menm moun zòn nan pa menm konnen. Nèg sa yo toujou kagoule. Yo toujou kagoule. Men pandan aksyon an fin pase, nou menm ki te anba, epi n ap nou t ap moute, epi sa k pase? La tout moun ka pale, yo ka, y ap moun ap voye vant yo, y ap di se nèg Timakak ou pa, y ap voye vant yo. Men vrè istwa a yo konnen l men yo p ap janm pale l. E konsa li ye paske nou renmen pitit sè nou ye. N ap pran le ka de jounalis yo ki te mouri nan galèt la. Si pa t gen moun ki te tou prezan osinon si pa t gen moun ki te chape nan aksyon an, yo te gentan lage chay la sou nou. Vrè jounalis lan te li menm li te vin pale ki koz yo pa lage tout chay sou do nou. Men malgre yo w ap wè yo gen anpil jounalis, anpil gwo jounalis ki toujou ap fè bay sistèm sa yo, ki toujou ap fè entèvyou bay. Yo pa janm pale de zafè gran nèg sa yo, zafè pa moun sa yo. Wap wè. Enben youn dè rezon ki fè w wè peyi a li menm li pa janm ka mache, li pa janm ka fè yon pa. Jounalis yo menm men sa yo genyen, depi yo menm yo konnen, imedyatman yo gen yon bagay yap pale ki son verite, se gade w gade w wè radyo koupe, radyo koupe, negosyasyon gentan ap fèt. Negosiyasyon gen tap fèt epi pou wè e jounalis la li menm li gen dwa gentan fèmen bouch li li menm, yo gentan ofri l kòb epi pou l pa pale pou tout bagay ka diskat. E konsa l ye. Men nou menm nou pa gen rapò avèk e senatè pou n di n ta boule senatè epi tiye senatè. Ki rapò n gen avèk moun ni moun taraz ki rapò n gen. M sètman m konnen m gwo anfas. Se yon anfas kap boulvèse m pou ki rap. Ti makak, Ti makak, map koupe w, paske enfòmasyon ke mwen menm mwen jwenn ta fè kwè ke Toto prèske pa gen nèg avè l anlè a. Pi fò nèg ki te ansanm a Toto yo ta sanble deplase, paske Krisla te voye nèg bay Toto, nèg yo prèske pa anlè ankò. Toto ta sanble pou kont li, enfòmasyon m jwenn de bòn sous. Kidonk. E, Ti makak, pou listwa e pou laverite, di nou egzatteman Ti makak, ki sa k pase anlè Laboul 12? Paske mwen m pa konn al manje nan bòl ni kay Toto ni moun kote yo soti a m pa konn li. M pa konn al manje nan bòl moun sa yo. Aris Tinex misye gen yon eta de nèg li pran ki sot nan yon eta de nèg Tibwa, nèg Kafou, swadizon di m tande ki se w ap wè polisye ki nan Kafou Laboul yo se pa de vrè polisye yo ye. W ap jwenn yon eta de nèg mède yo son sèten de Ti Pip yon nèg ki te konn kondi kamyon se misye. nèg sa yo a inifòm sou yo ou eta de nèg lèm di ou nèg karavann se nèg sa yo kap sekirize kafou laboul polisye kite kafou laboul yo epa yo k la vrèman vre se yon eta de bandi misye pran vin sekirize bò kote pal la. E ou di nèg ki nan kafou laboul yo nèg ki polisye yo se toto menm ki mete yo? Yeah se misye k mete yo ok ti makak ok ok nap kontinye nap kontinye avèk kesyon yo si ti makak Se Toto ki mete nèg sa yo kote yo ye Kafoulaboul la, tandi ke depi yè a 5 è nan laprèmidi, zòn sa te enpratikab jiskaske nèg yo rive touye ansyen senatè a, ansyen senatè a li menm se yon bon zanmi Toto Bòlèt, m panse menm nèg sa yo ke Toto mete a, nèg sa yo pa t ap janm touye E zanmi Toto ki se pwòp zanmi pa yo tou. Son retard ki relasyon yo te gentan konnen Toto te gen avèk senatè a? Banm di w, nèg sa yo son retade nèg li pran, wap wè l nan chak grenn baz li ka chwazi yon 4 5 nèg epi li pran, li pran yon 4 5 nèg, li pran yon 4 5 nèg li pran yo vin mete nan antouraj la wap swiv, polisye sa yo w ap jwenn ki nan Tomasen an, nan komisarya Tomasen an. Yo melanje, nèg sa yo melanje, se yon eta de lòt nèg, bandi swadizan di, ki ap vire nan machin zo reken. Yon eta de machin zo reken nan Taraz ki toujou ap sikile. W ap swiv reyaksyon sa, se 2 machin ki fèmen machin sa. Se bakòp swadizan di m tande ki te laboul la. Se an desann ni epitou te gen yon lòt machin zo reken ki sot anlè. Se neg sa yo femen neg ki femen senate sa anba bal jiskase m pa konnen machine li boule. Afe bay moun nap bay chay pote pou yo al jwenn atoute ou atout neg li yo. Men ki kote w te ye ti makak nan peryod sa a? Kote w jwenn avek enfomasyon sa a? Banm bò byen, m te anba, m te anba nan grenye tou pre pi ba stasyon dezire a, m te anba nèt pi ba, depi m sou grenye ou konn konn e pi ba stasyon dezire a se la m te ye, sak pase? Pandan n tande tout bagay sa yo epi nou gade nou wè yon lafimen k ap monte. Epi sa k pase nou menm, nou te tou sou lè l ye, m pran plizyè de nèg, swadizon di pou n al kontwole sa k fèt la, vrèman vre lè n gade n wè s on pil nèg ki kagoule, w konprann, gen tan pase pa Boutilye ki gen tan monte. E sak fè nèg sa yo yo menm yo gen chans si e pa sa nèg sa yo m pap baw manti pi fò ladan yo tap mouri se sak fè nèg sa yo gen chans. Bon ti makak banm diw byen ti makak raplem byen sak pase a ti makak paske ou dim gen nèg ki tap vin kote w epi. Non nèg sa yo nèg sa yo tap vin kotem yo pa vini. Se tande yo tande rimè a. Kot nèg sa yo tap sòti yo menm? Non, banm bon bagay. M pa gen rezon pou m di w kot nèg sa yo tap sòti. Se nèg pa m yo ye. Men nèg sa yo se pa Petyonvil yo tap pase pou moute, rive Kafou Laboul pou vin kote w? Wè, se sa yo tande, se sa yo tande. Gon nèg tout kote gen gratè. Moun nan li menm li panse gen, yo gentan ba l enfòmasyon. Mwen menm sa m fè m di nèg yo mesye, yo gentan kadriye tout zòn sa yo. M di nèg yo retounen, nèg pa vini. Nèg yo pat menm gentan deplase men m di nèg pa vini. Ou konprann? Se nan kou sa. E senatè a li menm al pran. Ti makak daprè enfòmasyon ki vin jwenn mwen e gen imaj tou ki montre m ke ti makak ansanm ak nèg li yo te nan te nan kafou laboul e m ap gade kèk imaj yo. Non m pap ba w manti tande. Wi. E si m di w nou pat gen nèg ki rive nan kafou laboul manti se aprè tout aksyon yo bon ban nou gen nèg ki deplase al nan kafou laboul. E nèg yo rive jis bò ponp gazolin nan ba bò lopital dach la m gen imaj. Non se pa vre se pa vre se pa vre ditou se menm nèg sa yo Mesye ame a, nèg ki kagoule, se nèg sa yo ki rive nan pozisyon sa. Nèg sa yo pat menm rive nan, m ka di nèg yo te rive nan pwent wout pou rive Boutilye a, m ka di sa. Yo pat menm gentan rive nan wout pou monte Boutilye a, yo pat menm rive la. Nèg mwen yo pat rive la. Mwen menm m te la. Pa gen moun k ap bay manti sou sa. Sa vle di la. Depi moun nan fè kòz li, se responsab kòz li. Pa vin bay moun chay pote. Ki rapò m te gen ak senatè? M te ann afa senatè? Hein? M pat gen rapò ak senatè. Ki rezon m pral. nan detwi senatè. Ti makak, ti makak. Mwen menm kestyon ke map poze e anpil moun ap poze, pou ki rezon ti makak rive jous kafou la boule? Ou byen pou ki rezon ti makak rive jous kanba? E sak te pouse ti makak menm rive anba nan moman? Bon bò, nou menm tout kwen zòn, tout kwen anba sa yo, m ka di e wout dezire, Nan won dezire a. Sa se wout pou m fè. M pa etabli baz mwen la, m pa mete moun la. Men sa se wout lè m bezwen fè bon m fè. Se la m fè. M pa wè pou ki rezon moun nan li menm ap ban m barikad nan zòn sa la. Pandan nèg a li menm li gen wout pa l pèsonèl lakay li, li chwazi mete won dal nèg, li chwa al pran yo kote yo ye a, se peye yo lajan. Se peye yo lajan pou yo vin entimide moun, pou vin takinen moun. Swadizon di ou konnen de aksyon ki te fèt avan jè a. Misye li menm toujou met nan tèt li, nou menm nou ka rive lakay li. Mwen menm m pa gen pwoblèm ak ankenn moun Taraz. Sof advèsè sa ki enpeche m viv lakay li, lakay nou. Eskize, ki enpeche nou viv lakay nou. Se sof li menm. Nou menm. Medam, Mesdames et Messieurs, se te yon plezi pou nou menm pou nou te avèk ou nan mikwo sa a. Se te zanmi w Toussaint Jonas ki tap ba w kèlke nouvèl e nou pral eseye kounye a la ba w plis nouvèl plis souvan nan Tele Zeklè pou kapab toujou rete atache avèk nou. Donk pa bliye nan kanal la Abone avek nou poun kapab enterese nou poun kapab voye plis video plis nouvel fè de dizon de plis de komantè avek nou epi pa bliye osi voye yon ti like ba nou si sa enterese w bòn sware e a byento.